Bonjour, bonsoir la famille. Comment tout bagaye, m'espérez tout bagaye en forme. Mauvaise nouvelle concernant Haïti. Cet homme-là que vous regardez sur la photo, son nom c'est Jude Maurice. Se yon polisye ki mouri par bal dan la sware di samdi 15 me 2021 dan un restoran a 75. Se yon ajan de sekirite rapwoche du ministre de la culture et de la communication Pradel Henriquez. Janm te di nou, misye mouri par bal, son non se Jude Maurice, se nan sware samdi 15 me 2021 an nan Delma 75. Krim sa a fèt anndan restoran an menm pandan minis lan te la. Fò n di ke genyen enfòmasyon ki ap sikile. Alò la vèsyon ofisyèl fè savwa ke ebyen polisye sa a te nan altèkasyon avèk yon endividi. ki li menm te vini nan restoran epi endividi a li menm te gen yon gwo zam nan men l paske misye pat vle li antre ak zam nan epi sa w tande a la a misye resevwa plizyè bal la video fè la une e ya egalman la foto ki devyen viral su lè rezo sosyo e dan la video ou kapab tande fanmi li kap kriye kòman pwòch yo a pèdi lavi li. nan yon sikonstans parèy. Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè konprann ke polisye sa a se dezyèm pwomosyon nan lapolis. Men koute gen yon lòt vèsyon ki ap sikile dizan ke ebyen se ta yon ansyen otorite nan leta a ki touye l. Ansyen otorite sa a te gen yon moun avèk li ki te gen yon gwo zam nan men l epi. lè li ale poul antre alò dabò polisye sa te lakay li map mandem eske se jou li kite rive poul mouri gen yon pwòch li ki li menm wè minis la anndan restoran pou kont li e pwòch la relel pou dil ke ekoute minis kominikasyon an la mpa wèw sak pase epi se le moman misye pran machin ni li kouri li vin anndan. pou kapab vin pwoteje vip a. Men vip a genlè te gen yon lòt bodyguard avèk li. Bon, gen yon lòt voice ki ap circule sou rezo sosyo, voice kote ke genyen lòt sekirite rapwoche ki di ke yo menm yo pa tap pran lanmò sa paske Lè yo detache avèk yon vip, si vip a al yon kote, ebyen se vip a ki pou rele yo, ki pou di yo, ekoute, m ta bezwen pou akonpanye m. Men imedyatman vip a pa rele yo, ebyen yo menm yo pap fè on pa. Donk sa ta vle di ke te gen yon ti sèten neglijans pa bò kote Jude Maurice, Men Jude Maurice ki li menm te vle byen sèvi, byen egzekite misyon li an, ebyen se nan sans sa li menm li tonbe. Donk bagay yo vrèman grav. Ebyen kounye a la a, fanmi Jude Maurice yo menm dans la détresse. Lòt enfòmasyon mwen pote pou nou, de plizyè enfòmasyon sa ap sikile sou rezo sosyo. Genyen yon prezime chèf gang ki tonbe anba bal lapolis, genyen yon lòt endividi ki jwenn arestasyon l, gen yon pistolè ki sezi. Tou sa se nan kad yon operasyon lapolis mennen nan Dèlma 19. Men gon zòn yo site kòmkwa nèg sa yo se nan zòn sa yo poste. Zòn nan rele, alors vous allez m'excuser pour l'expression, Men fòm di nou byen divès kou se youn nan nèg ki tap preche levanjil oh mon Dieu misye tap preche levanjil la bòn nouvèl bon misye wè preche levanjil la pap itil anyen misye dezoryante ak misyon divin nan li vin anbrase la misyon dyabolik o pwen ke li vin fè parti du klan du dyab ebyen. misye tonbe. Pou misye te vin chèf, te gen yon premye nèg ki te chèf nan zòn nan ki rele Dànyèl. Dànyèl te rive nan yon moman, li te kòmanse pè game nan e misye rive jwe pye l, li al Sendomeng. Pandan misye Sendomeng, lèzotre lyetnan. Lui appelle pour lui dire que ben écoutez ou fè lach, ou son gran chèf ou pa ka fè lach konsa, ou kite nou nan game nan pou kont nou, epi Daniel retounen se konsa Daniel pral pèdi lavil, pandan Daniel retounen genyen yon pèsonaj ki rele Adan yo touye pèsonaj sila e jis aprè lanmò pèsonaj la Daniel pral pèdi lavil tou Men on nous a fait croire ke Daniel se ta nan yon konplo li pèdi lavi l. Aprè Daniel fin tonbe, ebyen se nan moman sa yo tou moute avèk Divèskou. E Divèskou li menm pral tonbe nan dat 15 me 2021 an swit ak yon operasyon lapolis mennen nan zòn sa. Nouvèl konsènan Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Jimmy Cherizier, Ebyen gon foto ki ap sikile sou rezo sosyo, foto a trè viral kote ke nou kapab wè Jimmy Cherizier ki li menm avèk yon bandaj nou ta kapab di yon espès de bandaj nou ta kapab di sa konsa sou pwatrin ni. Donk sa ta vle di ke Jimmy Cherizier te pran bal la. nan zòn bò pwatrin li. Eske la photo peut dire quelque chose? Wè je pense paske si w pran san w pou gade foto a byen ou kapab imajine kèk bagay. Donk Jimmy Cherizier sou foto sa ki avèk yon kask nan zòrèy li eske se une photo pour dire que tout va bien pour lui, lap rekipere l timidman e ke pou l fè yon retou an fòs? nan game nan. Men pandan Jim Cherizier pa la a, gen anpil pote boure ki fèt. Nèg Bèlè desann, epi aprè nèg krache dife, pote boure an fòs, y al bay repons. Donk, popilasyon ap kontinye viktim, se anpil tèt chaje dan la Repiblik. Mwen ap fini avèk yon dènye ti enfòmasyon sou lanmò polisye Jude Maurice lan. Dans la soirée du 15 mai, avan misye tonbe an, gen yon ti videyo misye fè, se kòm si misye konnen l ta pral mouri, paske m kwè misye ap danse nan mizik, kòman DJ sa a rele? Vag la vi. Tit mizik la se Nou prale. Donk ou imajine w ke dans la soirée, une vidéo, Nou prale, epi. Kèlke zè apre, polisye a tonbe. Bon, se konsa La Repiblik ap fonksyone. N ap mande tèt nou, kilè ap sispann gen krim nan ti peyi sila a? Mèsi ak tout moun. Se te yon plezi. Nou fè yon veritable melting pot pou kapab pote ba ou divès enfòmasyon nan kad emisyon sila a. Nou swete w deja pou pase yon trè bòn semèn an notre konpanyi. N ap travay chak jou pou kapab satisfè w. E nou swete toujou genyen menm lyen an avèk ou, feso sa ke nou fè ansanm sou chanèl sila a. Antretan nap mande w pou kapab fè yon maksimòm kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di. A la pwochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an!